Ebyen sa sa dim se ke jodi a se yon santiman de satisfaksyon puiske Depite Descollines te envite m e Pè Romel te envite m tou puiske se yon sòt de preparasyon pou 300 zan pawas Sen Lwi Mirbalè pou lane pwochèn e aprè ke 2 fwa mwen te rate ke m pa t prezante jodi a mwen byen kontan Non sèlman retwouve depi yè swa avèk tout moun Mirbalè, men maten an nou te retwouve n nan legliz la pou n priye, mwen menm kòm kretyen katolik e kòm tout lòt fidèl ki te la yo. Nou trè kontan akonpanye de Depite Descollines dayè ki te fè m envitasyon an, yè swa n te avè yo e mwen kwè ke fèt sa a li montre ke peyi a ka bon. Malgre difikilte, malgre wout la pa bon, malgre gen anpil moun ki te vle vini, malgre moun aletranje ki te vle vini yo pa ka vini men kanmenm gon bagay ki fèt e gen espwa ki kreye pou lane pwochèn. Jodi a m panse pèp ayisyen ap viv yon sitiyasyon ekstrèmman difisil men sa ke Nou menm nou genyen, se fè ke nou konnen, nou kwè ke peyi a pap ret konsa, nou kwè ke l ka ranje. Nou kwè ke gen solisyon pou li nan kesyon ensekirite, nou kwè gen solisyon nan kesyon ekonomi an, nou kwè gen solisyon nan kesyon pwodiksyon nasyonal la. E se poutèt sa jodi a, lè m gade moun yo, malgre difikilte, yo gen espwa sa, yo gen esperans ke peyi sa ka bon. Donk nou menm ki la, ki lidè, fò nou pran responsablite nou. Se de bagay ki fè yon peyi mache, yon eta de dwa pa egziste si pa gen sekirite, si pa gen jistis. Pè a nan omeli a pale de jistis sa a. la jistis divin e jistis sa a li senbolize sou tè a pa jisteman enstitisyon repiblikèn sa yo ki yo menm yo pa la jistis divin men yo la jistis dan le sans ke ebyen ou pa ka fè yon moun nenpòt ki bagay si w fè yon moun yon bagay gon kote pou reponn de li ke w rich Ke w blan, ke w nwa, ke w pòv, jistis la li dwe tranche. E jodi a, si w gade byen, w ap wè ke se paske jistis fayi ki fè vin genyen ensekirite. Se paske lapolis fayi ki fè gen ensekirite, lame fayi ki fè gen ensekirite. Men kiyès ki fayi yo? Se politik yo ki pa ranfòse enstitisyon yo. Donk mwen kwè ke Jodi a, nou gen de valè ki tire de relijyon yo, men nou gen de valè repiblikèn tou ki tire de konstitisyon nou yo ki mande aske nou jistapoze yo pou ke nou viv kankou moun, nou viv nan respè yonn pou lòt. Ah ben écoutez, je crois que Père fait une radiographie de situation que personne n'est pas capable de contester. Effectivement, son pays qui n'a la justice, son pays qui a abandonné, c'est un pays euh, qui malheureusement nourrit le désespoir. Il nourrit le désespoir parce que les hommes et les femmes qui ont fait politique, ils n'ont pas fait preuve de sagesse, ils n'ont pas fait preuve de reconnaissance, ils n'ont pas fait preuve, en tout cas, de monde qui cultivait l'intérêt général. C'est plus l'intérêt particulier, c'est plus l'intérêt de chapelle, c'est plus euh, euh, l'intérêt personnel. Et lorsque O timon de zafè nan yon peyi, moun kap fè politik yo, moun ki aple pou dirije, moun ki ap dirije yo, enben se selon byen pèsonèl yo, se selon oryantasyon pèsonèl yo, enben rezilta a se ke se kriz ekonomik, se kriz sosyal, se pwoblèm de kwasans. Donk vwala, nou pa genyen ryen a konteste. à travers Omélissa. En tout cas, à chaque fois dans de célébrations aussi importantes, en célébration solennelle, gagner un message comme ça qui baille. Nous espérer, à travers la presse qu'il a, vous autres de la presse, à travers en tout cas euh, les citoyens, euh, ça a suscité une prise de conscience, un réveil euh, dans la société, hein, Piske Ayiti bezwen yon nouvo revèy. Yon nouvo revèy pou ke moun ki pi ba yo, yo kapab konnen yo enpòtan, yo kapab konnen yo menm tou yo kapab deside, yo kapab pran de desizyon pou fè sa chanje. Men tou, lòske moun ki pi ba yo, majorite yo, yo menm yo konnen yo gen yon pouvwa nan men yo, enben gen yon moman k ap vini, yo kapab chwazi de zòm e de fam ki genyen, antouka, euh, l'esprit de bien commun. Donc voilà, nous euh, euh et, euh, à juste titre au Melissa l'occasion de l'occasion Fête saint louis de France pour 2022. Au homélie de circonstance, Père euh, Étienne Réginalda, les interpellé et un ensemble de citoyens, principalement nous-mêmes, au niveau du mouvement 2 sitwayen angaje du Centre pour Haïti ki se MOCEC Haïti. Premyèman, prèt la fè yon apèl a la konsyans e ke li gade pwodiksyon nasyonal la kounye a aktyèlman ki sa li ye, se ke nou pwodui plis delenkan, plis bandi ke moun. Donk, ti lapli, izo. Chen mechan, sa yo se yon echantiyon, se sa yo ki vizib. Men nou kwè fò n ale nan nannan koze a. Nèg sa yo gen de moun ki pa pote non yo, men se yo menm ki kreye yo, ki kale yo. Donk moun sa yo pi mechan ke gang sa yo ke nou pwodui yo. Donk prèt la. Pat ale an pwofondè nan nan koze a e nou menm sa fè nou mal, sa fè nou trist kòm moun ki se defansè dwa zimen ne ebyen sa entèpele nou pou n di kisa ak pèp ayisyen se le moman plis enpòtan pou ke finalman nou mete tèt nou ansanm pou nou fè yon lòt revolisyon dayè jan n ap viv la la nou pap kapab kontinye konsa. Donk statu quo a, sistèm nan, jan yo kenbe l la la la a, se pou ke nou menm, nou kontinye viv dan la kras, dan la mizè. Donk nou bezwen yon inyon, nou bezwen yon inite pou ke finalman nou sòti sa n ye la yo. Donk pa gen yon lidè, pa gen yon sitwayen ki onèt, ki entègr, ki, ki, ki, ki, ki byen sa n ap pase la yo. Donk sa a li revòlte nou, li endiye nou, paske batay nou t ap mennen an, se pa t pou kesyon sa a.